Bonjou bonswa la fami se avèk yon kè sere map antre lakay nou pou kapab pote ba nou yon nouvèl emisyon m pa konn pa kisa mwen ta kòmanse paske mwen gen anpil dosye nan menm men map just kòmanse par yon nimewo le nimewo se le 44 43 59 05 pou moun ki ta vle kontakte moun sa sou watsap oubyen ekril fè yon ti kichòy pou li paske se trist lèm resevwa yon mesaj de Ti jèn sa a. M pa toujou reponn paske sa fè katriyèm mesaj ke li ekri m. M pa kab pouse fò non paske mwen gen lafyèv, mwen gen grip. Men pa rapò ak urjans ki genyen nan moman an, mwen oblije fè yon moute pou m kapab fè yon ti pale avèk nou. Jan m te di nou an, nimewo telefòn moun nan se 44 43 59 05. Je repran, 44 43 59 05. Ou kapab jwenn li sou WhatsApp. Sou rele l dirèk ou pa jwenn li, ekri l. sou whatsapp donk son ti jèn e dènye mesaj ke li voye ban mwen jodi a de dènye mesaj bonswa RL prodz kòman ou ye m pa di anyen mezanmi RL sanble ou pa ka fè anyen pou mwen grangou ap touye m. Kit se te sou blòf, kit se pa sou blòf, lè yon ti jèn nan peyi Dayiti di w grangou ap touye l, li grangou vre. E, tande byen sa m pral di nou an wi, lè yon jèn pa deside al nan yon seri de bagay, li pa antre nan vitelòm, Li pa antre nan vilaj. Li pa antre nan 400. Se mande l ap mande. Mezanmi fè yon bagay pou li. M ta swete ke yon moun ki gen yon ti moncash sou telefòn li, rele jèn sa a, konfime ansanm avèk li pou wè si nimewo sa a sou moncash. Voye yon ti kichòy pou li. M gen 2 lòt nimewo telefòn m pral voye yon alèt sou yo. Gen yon nimewo ki se 32 22. 57 88 tande byen yè aprè midi nimewo sa a rele m pèsonèlman me dizan ke se natcom men moun sa a ki fè mouvman sa a li tèlman sòt nan sa l ap fè paske lè yon anplwaye yon enstitisyon rele w fòk ou pran san w pou tande epi pou w wè si kou a kapab pase. Moun sa ki rele m nan li pa konn li. Dayè, lè yon responsab yon konpayi rele w, li di w, Bonswa mesye, èske m kapab deranje w? Nèg sa a menm li k parèt li di, E, mesye, ou fè vennsenk mil goud pou w kapab achte ti kichòy pou timoun ou. M ap mande Natcom, nimewo sa a bloke l pou mwen silvouplè. E vit! S on òdonans wi Natcom. 32 22 57 88. Bloke l prese prese. Sinon, m ap pwente w didwa nan kestyon gang sila a. Kisa nèg sa yo fè? Nèg la di m ke pou m ba li nimewo kòd mwen. Li di m ki ane m fèt, m di l 1889. Li di m ki non, m di Ronaldinho Gaucho. Epi, li di, a, e sa w fè? Li antre nan manman m. M di, a, m pa fasil non bwòdè. Pase depi sou jan w t ap pale a, m gentan wè se yon vòlè w ye, se yon eskro w ye. Epi l di l bloke kont natcash mwen. Men! Malerezman pou li, erezman pou mwen, mwen pa t genyen yon yota sou kont Natcash. Kounye a la, lè m rele nan Natcom, paske lè m ale eseye moute sou kont lan, yo di m te gen yon move pin ki moute, yo bloke l. Donk kounye a la, yo di m rele nan konpayi an pou konpayi an fè kichòy pou mwen. Pa gen pwoblèm. Men, m ap mande Natcom, nimewo sa a ankò youn fwa, wè m mete l sou ekran an ki se 32 22 57 88. Bloke l. Yo konnen byen sa y ap fè a. Yo rele m, petèt ke yo ka konnen m gen sou Natcash. Pito nou te fè l sou Moncash. Lè sa a, nou te kapab jwenn ti kichòy. Ou konprann? Petèt ke gen lè Moncash la pi asire ke Natcash. Paske pou yon sitwayen eseye moute sou Natcash ou, l pa ka antre. Epi. se bloke. Aple la konpayi. Bon, m pa teknisyen an la matyè, men, m ap mande nou pou nou pran anpil prekosyon. Gon lòt nimewo. M pa konnen si m ka jwenn nimewo sa. Ok, men lòt nimewo a. Lòt nimewo sa se 47 89 39 59. M ap mande l sispann. fè jwèt sa. Moun sa itilize telefòn li pou l mande anpil lòt moun ki aletranje sou non RL Prod. Tanpri moun sa pa antre nan lojik la ankò paske si w kontinye m ap fè arete w e w ap pèdi telefòn ou an, ou kapab fè vi w nan prizon. Pito w mande m. Men, olye pou w ap mande sou non m, ou kapab fè anpil moun panse ke mwen se yon. mandyan. Bon, m te oblije fè ti mizopwen sa yo paske moun k ap mande sou non w, moun ki oblije lage tèt yo nan tout larse pou wè si yo ta kapab rive, si yo ta kapab fè ti kichòy, se grav nan peyi Dayiti. Men moun ki mande dirèkteman an, m swete ke nou pran kal, nou fè yon ti kichòy pou li. M ap kòmanse avèk de voice. Yon premye voice de yon ansyen depite. Marigot, ki se Deus Deonetti, swivi de sitwayen ki yo menm apiye sou sonèt dalarm nan pou kapab atire atansyon kiyès? Je sais pas. Ekoute sa. Mwen salye tout jounalis ki fè nou onè pou pase mesaj sa pou nou. Se yon SOS. Mwen se Deronette Delus, m se ansyen depite Marigo. Mwen vle di nou ke nou nan yon zòn ki genyen, nou gen gwo difikilte. Nou nan Madjoro, Petyonvil, e fòk mwen di nou, sa fè plis ke 3 jou ke moun Dyèg, moun Metivye, moun Madjoro, moun ale sou zòn Doko yo an gwo difikilte, bandi debake pa bann pa pakèt e ke bay presyon anpil moun kite zòn nan. Men konprene, nan moman nou ekri direktè lapolis lan, nou ekri direktè jeneral lapolis lan plizyè mesaj. Li pa okipe w menm. Nou ekri majistra Petyonvil la pou nou di moun yo an difikilte, voye yon bakòp, voye yon moun vin fè yon bagay kèlkonk. Yo pa okipe nou menm. Jiska se swa, apre midi an, yo debake, yo touye ti malere, yo touye moun sou liy nan, yo tire, yo fè tout sa k genyen e moun ap vide lèlye. M bezwen mande nou mesye, majistra, m bezwen mande w, direktè lapolis, M bezwen mande w tou, tout lòt chèf defakto yo, premye minis lan, minis jistis lan, kisa nou ap fè? Sa nou vle menm? Eske se nou menm popilasyon an ki pou al pale avèk bandi? Eske se nou menm ki pou rele swa negosye avè yo, di mwens trake yo? Kisa lapolis lan menm ap itil? Kisa nou menm k ap touche kòb pèp la, k gen sekirite l, kisa nou menm nou itil? Nou kite tout moun ap mouri nan yon zòn, nou kite tout moun ap mouri tout kote nan yon peyi nou pa ka fè anyen. Bandi yo pa ale. Bandi yo rete nan zòn nan. Yo toujou nan zòn nan. Fò nou rete vijilan. Asire nou ke baryè nou, pòt nou fèmen. Asire ke tout moun ki lakay nou, yo rantre pou n ba nan. Si yo frape pòt nou, pou n ba nan ouvri. Mezanmi, vijilan. Paske nou konnen nou pou kont nou. Nan moman sa lapolis pap fè anyen pou nou. Rete vijilan mezanmi, rete nou aktif. Depi n santi yo atake nou, rele anmwe anndan kay lan. Si gon vwazen ki ka fon aksyon, l a sipòte nou. Mezanmi moun Djèg, sitou, jodi a nou pèdi 4 moun nan Djèg. Vijilan. Vijilans! Vijilans! Pèp ayisyen, tande byen sa m pral di nou an. Nan voice Deus Dehonnette lan, m pran san m pou m tande l epi m wè gon reyalite. Tande byen mezanmi sa m pral di nou an. Nèg bandi Savyen yo touye 6 polisye. Yon setyèm al mouri sou kabann lopital. M pa wè gen anpil bagay non ki fèt. Lapolis la pa tèlman souke kò l. Otorite yo pa tèlman souke kò yo pou kapab di y ap fon bagay. Tande byen. Vitelòm li menm, li manje 3. Pa gen gwo bagay ki fèt. Yo pa souke kò yo. Sof ke yo ba nou yon pseudo operasyon nan baz Vitelòm. E menm Vitelòm li te monte o kreno. Se pa pou denonse non. Men pou minimize ou byen ridikulize lajisman de lapolis pa rapò ak kelkonk operasyon tònad ki t ap fèt nan baz li. Vitelòm tèlman pa kyè pa rapò ak sa nou ta kapab rele operasyon ou byen pseudo operasyon Tònad lan, se li menm ki pase a laksyon. Dayè, chèf polis la, kòmandan an chèf pnh la, li fè yon anons pou anonse Ee, operasyon Tònad! E ki moun ki pase a laksyon an premye? Vitelòm. Sa vle di, se ta Vitelòm ki chèf polis la. Kounye a la, men sa m pral di nou. Vitelòm n ap gade la a, li bay. Anpil moun anlè a la. Yon kinzèn de jou. Tande byen wi mezanmi. Li bay moun yo yon kinzèn de jou pou moun yo kapab kite anlè a. Moun ki bò silvouplè? Se moun gwo jan? Moun metivye? Moun tout kote yo la paske bagay la li vreman difisil pou moun sa yo. e moun yo pa konn sa pou yo fè. Moun Girardeau, moun Dièg, moun sa yo nan gwo pwoblèm. E bagay yo rèd. Bagay yo rèd paske a chak minit, a chak è, se toujou yon pote boure. E lè nèg sa yo pote boure nan yon zòn, ebyen m ta kapab di yo pa respekte pèsòn. Pèsòn pa eparnye. Kounye a la m pral di yon bagay pou mouche Leta. Tande byen. 6 polisye. Mouri nan Savyen, nan Lyankou, yon setyèm al mouri. Anyen pa fèt. Vitelòm manje twa. Anyen pa fèt. Vitelòm ap kraze brize anlè a la, lè abitan yo rele, anyen pa fèt. Kounye a la ban m di n yon bagay pèp ayisyen. Ban m di n yon bagay bandi yo. Tanpri tande kri pèp ayisyen an kounye a. Mwen menm, m ta renmen pou ke tout pèp ayisyen an ranje kò yo kont bandi yo. Vitelòm. Sa wap fè a la a se pa li ki solisyon an. Pito ou kotwaye moun yo pito epi ou fè tout moun fanatik bandi epi nou jete otorite yo. Osi senp ke sa brother. Paske banm di nou yon bagay se nèg yo ki fòs. Kounya la a se pou pèp la nik di lap mache dèyè bandi. A chak fwa Vitelòm antre yon kote e pou tout moun anmwe anmwe bravo Vitelòm se tankou se te Mewins ki vin sove nou. Paske Ariel ilè la. Lekip di CSPN ki se Konsèy Siperyè Polis Nasyonal yo tout la. Yo pa di anyen. Yo kite pèp la kreve. Eske se yon konplo pou kapab detui anpil moun nan peyi Dayiti pou peyi sa kapab rete a sèlman yon milyon moun? Epi sa y ap vin fè a y a vin fè l. Se tris wi mezanmi pou n ap gade sa. An kòmsi pou nou peyi pèp ap rele. Tande byen. M pral ba nou kèk ti anekdòt. oubyen kèk ilistrasyon pou m moutre nou kòman sa te ye. Nan nò peyi Mali, nou sòm an 2011, antre 2011 e 2012, lè djiyadist di gwoup Eta Islamik yo pran zòn sa a, ou konn sa yo fè? Si yo wè w k ap fimen yon sigarèt nan lari, yo ka koupe yon ponyèt ou. Si yo pote plent pou ou kòmkwa l gen yon poul ki pèdi se ou menm ki pran l, yo koupe yon ponyèt ou. Gen bagay ou fè! W ap bwè alkòl, yo ka koupe pye w. W al fè sèks san ou poko marye, yo kenbe w, yo mete w sou plas piblik, yo ba w san kout rigwaz. Yo bay fi a san kout rigwaz. Lè m te konn ap gade imaj sa yo, e san bliye yo te konn ap koupe tèt moun sa yo, e Nò Mali se yon departeman nan peyi Mali ki sanse prèske menm fòs a Lafrans. Lè m te konn ap gade bagay sa yo, se peyi nwa, m di mezanmi, kote sa prale? Men, Nèg yo vini la, yo rezoud pwoblèm nan. E lè yo fin rezoud pwoblèm nan, paske se yo menm ki te alabaz pwoblèm nan, yo kouri rezoud li pou montre ke bagay yo ap mache. Men, se menm moun sa yo ki mete Lafrans deyò jounen jodi a pou dir ke, ekoute, nou menm se peyi n ap fè. Lè m t ap gade yon seri de bagay ki t ap pase nan peyi Siri, Irak, m te di ke kote pèp sa ap rive? Ebyen, jounen jodi a, men peyi sa yo. Nan va konprann, m pa menm bezwen antre nan fon di dosye pou nou konprann ke kiyès ki mete moun sa yo la. Paske ti peyi sa yo, genyen ki t ap viv diktati yo san pwoblèm. Genyen ki t ap viv avèk ti Bacha El Asad yo san pwoblèm. Men jounen jodi a la, èske yè Siri avèk jodi Lasiri se la menm choz? Èske yè. Irak, oubyen avan yè Irak, se menm bagay avèk Irak jounen jodi a? Eske yè Liban, se menm jan ak Liban jounen jodi a? Eske yè Yemen, se menm jan ak Yemen jounen jodi a? Konsa tou ou ta kapab di, eske yè peyi Dayiti apre 1804, se menm jan avèk Ayiti sa a jounen jodi a? Konprann byen, m pral kite nou avèk yon fineray senbolik de youn nan polisye. quasi éternel. Comprenez bien. Konpetan akademi, m tande chèf ap rele l jeneral, e konsa Ayiti e kounye yon peyi spesyal, bandi gen respè, paske nap viv nan yon peyi pa gen leta ladan, se sak fè se youn nan rezon ki fè nou pèdi frè nou, zanmi nou James Phelips ki te viv depi tou piti avè nou, a no jou nou pa ka jwenn kò l, eske sa se yon peyi pou nap viv nan kondisyon sa, pou chèf ap mouri. Fini lekòl, fini etid li. L al fè nan akademi. Pou yon moun ki, pou yon sanzave pa menm fè sant avèk pla sandal, l ap di w men grapyay yo, men kokorat yo. Èske sa fè sans? Èske nou ka viv nan yon peyi konsa? Non, nou pa ka viv nan yon peyi konsa. Mesye, kòman w te aprann lanmò Jinyò? Bon, m te fin aprann lanmò Jinyò, li te gen, kòman, li te nan Dimanch ansanm avè nou. Li te nan Dimanch ansanm avè nou. Ay ou nan zòn nan li avèm nan. Li genlè pou lal travay. Nan dimanch ansanm avèm nap nap enjoy nap bay blag nap tout bagay. Pa raplem li ta pral nan operasyon. Pa raplem sa. Se tou de kou konbe jou ap pase ou konnen li gen pou lal travay. Pase li pap travay potoprens. Li pa afekte potoprens. Se an pwovensi li afekte. Se pandanm nan lari yo rele m yo di entèl a men sak pase men sak pase jounen tal nan operasyon wi men sak gen gen 6 polisye yo jwenn yo mouri men junior nan 6 polisye yo mennen ankèt mennen ankèt mennen ankèt apèl ap fèt apèl ap fèt tèlman gen apèl ki fèt nou vin rele junior sou telefòn ni. Yon bandi pran apèl li, bandi an di, mèt telefòn sa mouri deja, ti vòlè sa mouri deja. Sou kò l videyo. Nèg la pa abiye, sandal nan pye l, l ap enifòme sou li, li di w mèt telefòn sa mouri deja. Li pa lojik. A no jou, nou menm zanmi Jinyò, nou menm fanmi Jinyò, nou menm frè Jinyò, nou mouri nan yon kò a. Tout demach ki fèt, al dezobeyi jipa ganyen k mache. Eske se pa Ogade yo di nou? Bon. Al yo jipa ganyen Ogade. Apre jounalis, nou menm kòm jounalis ki vin nan zòn nan, nan zòn Salomon an, ki vin wè avèk zanmi Jinyò, paran Jinyò, pa ganyen Ogade k vini pou di men sa k ap di, men sa k ap fèt, men sa k ap fèt. Se nou menm kòm zanmi, kòm fanmi, nou pran, nou chwazi fè, pran inisyativ sa a pou nou fè yon mach pou nou mande jistis pou Jinyò. Peyi a pa ka ret konsa. Bandi pa ka gen tout pouvwa sa nan yon peyi. Li pa konsa. Sa poko janm fèt. Mèsi. Pitit li te ye pou mwen. Paske Junior te nan zòn nan. Li te respekte m anpil. Mwen menm mwen batize pitit frè l. Paske mwen te tèlman renmen l. Mwen te tèlman apresye l. M pa ka di kisa Junior te ye pou mwen ankò. Paske junior vin kite nou. Mwen menm mwen gen pitit mwen ki polisye tou. Paske mwen gen tranche m pa konn kilè tranche pam nan ap fini. Paske pitit mwen se polisye, junior son polisye. Epi kounye a junior kite nou. M pa konnen pou kilè ankò. Men. Se Bondye ki konnen paske se Bondye kap resevwal kote li ye a pou nou Kote Junior ye Paske nou pa jwenn kò a nou pa jwenn anyen Bon se sa nou fè Epi Bondye konn tout bagay Apre sa nou pa konnen ankò Jodi a nap fè yon mach Jodi a nap fè yon mach pou Junior Pou delibere nanm li kote li ye a Apre sa pa gen yon mès senbolik Apre sa nou ka fè yon mès senbolik men Se pa tou swit Nan kafe mès la. Mèsi kòman ou te aprann nouvèl lanmò Junior? Bon lè nou te aprann lanmò Junior se te mèkredi 25 lè te nan lè konsa te nan 4 è 5 è epi kòmsi se yon polisye ki rele Romuald li di Romuald pou rele papa l pa di manman l sa pou l rele Junior kote li ye a kounye a menm lè m di Romuald Romuald sak gen epi li di m pa gen anyen non. Kounya menm lè yal rele Bondye m tout moun te la epi lè nou gade yo di Junior mouri kounya se aprè nou wè Junior toutouni nan mitan 6 polisye yo mete yon zam sou vant li li toutouni jan manman l te fèl epi se konsa yo te vle leta pa janm di anyen leta pa janm di anyen yo pa janm di tout ale mesye yo ale yo pa janm. Di anyen. Se yo konnen ki sa yap fè paske nou menm nou pa konnen. Paske manman Junior mouri kite yon ti moun 6 mwa. Manman li fèk marye li poko menm genyen nan maryaj. La polis pa janm di nou anyen sa se nou kap fèl sa kap fèt la se nou kap fèl. Apre sa. Bon Dye rès sa nan men letènèl. Bon Franselbe kisa m ta ka voye dil. Se li k konnen ki sal fè a. Sal fè avèk Junior paske menl kite manmanl nan soufrans, li kite yon bebe 6 mwa nan soufrans, madanm li nan soufrans, li kite yon pakèt fanmi nan soufrans, se lik konnen paske nou pa konnen ankò. Ok mèsi. Eske wap wè nan do mwen make baz refrijerasyon pap janm bliye ou paske li paka retire nan lespri mwen. Ok nou avèk yon pankad ki make mèsi DGLB, mèsi Profane E mèsi majistra. Se moun sa yo ki ta livre polisye yo? W ap relmake tou, mèsi dwa de lòm, mèsi sektè prive, mèsi sektè entènasyonal, mèsi politisyen peyi m. Paske se yo menm ki kanalize nivo ensekirite a nan sa l ye a la. Se yo menm ki abibe peyi a. Yo efondre peyi a yon kote yon peyi te si tèlman dous lè mwen di mèsi DGLB lè n ap gade lè n ap tande emisyon yo nou tande swadizan Vitelòm li te di kon sa li te pale avèk DGLB pouvwa an plas la se li menm lè m di mèsi politisyen peyi m se le fèt ke nèg yo pa. travay yo pa gen anyen ap fè kòman kote yo jwenn zam nan nou menm jan emisyon e bay la konn di leta leta peyi a pa pwodwi zam peyi a pa pwodwi bal kote nou jwenn eske nou pwodwi yo lèm di m gen si sektè entènasyonal la. Le fèt ke Madam Lalin te jid vin federe gang, tout sa m ekri a la gen plas li. Aprè lanmò Jinyò, wo grade lapolis yo pa janm vini la? Pa gen otorite k vini? Bon, nou menm nan fanmi an, nou al fè demach, jiskaprezan yo di m li poko konfime ke Jinyò mouri paske ankèt yo poko reyalize pou bay lanmò Jinyò. Vin jwenn jounen jodi a nou poko menm ka jwenn kò Jinyò pou n antere. Men si yo di nou ankèt poko. Si n abouti, nou va mande kote Junior ye? Nou, jiska mentnan, yo di nou gen polisye k konn pran lafuit, gen polisye k konn sesi, gen polisye k konn sela. Jounen jodi a la, nou ale devan dcpj, yo fè n konnen, ni, nou, yo poko ka, se pòtre disparu yo mete vole. Pou fini, nou konn PM nan l ap wè videyo sa a, DG lapolis la l ap wè videyo sa a. Ou gen mesaj pou yo? Bon, mesaj pa m, pou m pale avèk PM Ariel Henry, Pou m di l konsa, ou gen pitit, ou gen fanmi. E menm nou, jodi a, ensekirite a, machin ensekirite a pa gen fren. Jodi a, li kapab se mwen, li kapab se Felix James Junior, men li kapab demen si Dye ve son pwòch Ariel Henry ki fwape tou pa nivo ensekirite sa. M ap di yo, peyi a se pou yo. Peyi a se pou yo. Se Ayisyen yo ye avan tou. Ke yo mete swadizan enterè komen, enterè pèsonèl dizon, eskize m, enterè pèsonèl de kote pou nou tout panse pou Ayiti. Paske Ayiti se Ayiti Ariel Henry, Ayiti se Ayiti Frantz Elbé, Ayiti se Ayiti tout dirijan k ap dirije nou yo. Ke nou mete tèt ansanm nou fè Ayiti sa l te ye pi davans lan. Mèsi. Ki mete dlo nan je nou, ki jounen jodi a frè nou rele Junior James Felix, ki lage nou lan soufrans sa, ki voye nèg yo al mouri, yon ekip jèn ti gason konsa ki mete nou lan soufrans sa, jounen jodi a la, Junior James Felix se pa t travay pou sa, manman l a papa l pa t travay pou sa, jounen jodi a ki lage nou dlo nan je nan mache Salomon, pou tout polisye ki tonbe yo, sa fè nou di. Si gen jistis nan peyi a, chèf de la polis la tout premye minis la ta dwe mare pase yo menm, e pa bandi yo k touye nèg yo. Se leta peyi m ki touye nèg yo, ki voye nèg yo al mouri. Bandi yo pa koupab, pase se leta peyi m ki mete zam lan men nèg yo, ki koz nèg yo al mouri. Si te gen bon peyi vre, si te gen bon peyi, jèn nan t ap travay, jèn ti gason sa yo k tonbe a, e pa blan polis yo t ap antre. Yo fini lekòl, y ap rann fakilte, dèske peyi a pa itil yo anyen, yo blije antre nan lapolis la pou yo te ka wè si yo te ka jwenn yon monnen pou yo itil tèt yo, jounen jodi a men sa k rive yo. E sa fè n ap mande, jounen jodi a, Frantz Elbé, premye minis lan, nou konnen nou p ap jwenn jistis nan men yo. Pa gen jistis, nou pa bezwen mande jistis, nou pa jwenn jistis. Ti nèg sa yo, ti nèg sa yo ka mouri. Menm kò yo nou pa jwenn e chen kap manje yo. M pa kwè chèf de lapolis ta li menm. Pi l ta gen pitit li, pi l ta tande l tonbe nan eta sa, li tap dakò l. Li tap fè tout jan kan menm pou l al dèyè kò a baz. Nou di mèsi a tout a leta peyi m ki lage n dlo nan je nou. Nou di mèsi. Merci la famille comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou di